Sante piblik di kolera a retounen oubyen toujou la. Depi yo jwenn yon moun, yo jwenn 2 moun, men kolera a toujou la. E nou konnen tou, Repiblik Dominikèn gentan pran gwo mezi pou li menm tou, maladi a pa anvayi yo. Mwen menm m pa konnen sa nou fè isi, men sa k sèten se ke kolera a li tounen. M te di l, m pa p vin chèche yon kredi, men li osi senp, m te di ke kolera se pa yon maladi medikal ke l ye, se yon maladi anviwònman. Donk, lè nou te ap fè pledwaye devan palè nasyonal la, e nan tout peyi a avèk viktim kolera yo, pou nou te di fòk plan Nasyonzini te mete an plas la, kòm nou konnen l, Nasyonzini apre yo te, Ban Ki-moon te fin deklare ke li se, se li menm, se Nasyonzini ki pote kolera an Ayiti. Bon Nou regret se konsa yo trete ayiti paske 6 an Anvan ban ki moun te di sa sil pat nan konplotay vire kòl si yo te dakò depi premye moman epi pou yo te pote remèd men epa sa yo fè prezidan preval jwe avèk yo betize avèk yo enben nan konminezon avèk yo enben maladi a anpil moun mouri jounen jodi a N ap di viktim kolera se yo menm ki enpòtan pou mwen. Nou ka wè nan tout pannkat yo, viktim kolera yo nan Mibalè, nan Sodo, nan Boukan Kare, nan Bokozèl, yo kanpe kòm en sèl òm, pledwaye a ap kontinye. Koulye a, nouvo viktim ki fèt koulye yo, m ap di yo, s on dosye k tou louvri. N ap gade kote n prale. Paske BAI, IJDH s on ti souf n ap pran, paske kolera an manke kraze strikti nou yo. Enben, koulye a nou ka toujou gade e ret tann. Men, kenpòt moun, e m di l pou kenpòt moun, E kiseswa kou e blesi oubyen kenpòt sa k rive ou, enben toujou gen nan men ou sètifika medikal ou. E depi w al lopital, fòk doktè a ba ou sètifika medikal. Enben, nouvo moun sa yo, menm si se pa BAI, se lòt avoka, m pa konnen, sa vle di pran sètifika medikal ou se pi gwo zouti ou genyen Paske nou poko fini ak nasyonzini pou derespektan l fè sa de fè sou peyi a nou pap dakò e nou panse se yon gè bakteryolojik ke lèzetazini menm jan l te fè nan ewochima nagazaki Se sal fè Bòrisi a la poul te touye moun sa tout moun sa yo e nou nou bò tout konplo tout konplo yo tout kote yo ye enben dosye a louvri nap konsète pou nou konnen IJDH BAI e nou gen lòt alye tou k vin jwenn nou nap konsète pou ke nou konnen ki wout nou pral pran E paske deja Nasyon Zini te ouvri wout lan, li di, Yo koupab, padon pa geri malad. E m toujou di nou nan tout dwa e fanmi de dwa, depi genyen moun ki fè mal, ki fè tò a yon moun, enben li genyen pou l repare moun sa a. Nan ann Ayiti nou genyen l, nan dwa anglo-sakson an genyen l tou, e tout fanmi de dwa genyen menm. e kesyon an paske se yon bagay ki prèske inivèsèl. Donk, n ap kontinye batay la, e sa nou di, nou di batay la òvè koulye a. Gen anpil moun, e bon, m pa konnen. Men nou swete laprès bay bagay sa a plis enpòtans. Bay kolera a, paske se yon bagay ki vrèman grav. Laprès dèfwa, mwen m pa p fè medya yo lòd, Men li ta bon pou yo mete yon jounalis sou dosye kolera a. E poukisa? A chak fwa gon nan menm medya a gon jounalis, yon lòt jounalis ki vini, enben li retounen dèyè paske li pat janm tande pale de kolera. Donk m ta swete se meyè èd près la oubyen sa ki gen gwo kòb yo e yo te kapab mete e pou ta ka ede e viktim oubyen pèp ayisyen an nan kesyon kolera e se pa m pap e pa madichon m ap bay se pa premye e e e e sa w rele flanbe kolera k pral rive la pral rive lòt kote paske nou pa eradike li Pou moun eradike l, pou l fini, fòk moun yo jwenn dlo potab. Mwen menm m pa nan syantifik, men m panse se premye jès la, se dlo potab, bon dlo, epi latrin. Pou moun yo poupou, fè bezwen yo, kaka nan latrin. Donk, si yo pa fè sa. Ebyen, se premye bagay, se preliminè. Lòt syantifik anviwònman, doktè a di ki lòt bagay ki ka fèt ankò. Men nou pa ka viv chak ane depi lapli pral tonbe nou pral rantre nan menm bagay la. Donk fòk kolera a li eradike. E nou menm, n ap fè konn konnen kon biwo avoka entènasyonal, E kon moun ki konn dwa entènasyonal pou nou fòse Nasyon Zini eradike kolera. Donk batay la pa t janm fèmen. E pa paske e jounen jodi a yo mete yon e jan m ta di w yo mete e e gen yon enpe e yo di gen moun Ministè Sante pou li di gen kolera. Non! Nou te toujou la. Nou toujou la. Gen liv k ap ekri. Gen liv ki pral pare pou soti. Anpil aktivite genyen, sa vle di se de bagay ki vrèman enpòtan. Donk, e nou vrèman e pare e nou nan batay e n ap kontinye.